Humm komisè muscadin ankò yn fwa ap frape wi komisè a pap chita komisè a pap dòmi komisè a pap kale kòl komisè a pa nan tete lang ak bandi depi w se bandi pa kite w kwaze ak komisè muscadin paske Bagay la ka mal pou ou. Medam e mesye ankò yn fwa nou kontan rejwenn nou e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com e nan dezyèm video sa nap kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti nap di yon gran mèsi ak tout moun tout moun tout zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo ki toujou rete konekte sou chanèl sa e nap diw mèsi le fè ke ou pa janm lage nou. Komisè Lafontan e medam e mesye eben komisè Muscadin dizon jodi a la a frape ankò eben kote li arive mete anba kòd yon jèn gason eben komisè a jwenn misye chaje rad sou li misye gen 3 kouch rad sou li 3 djin 3 mayo li vin fè paspò humm Enben komisa mete la pat sou misye ou pral sezi tande ki moun li te vin rankontre e la pou wè peyi a difisil medam ti mesye peyi a difisil ou pral sezi tande ki moun enben misye li menm li vin rankontre nan miragwan medam ti mesye lòt nouvèl ke nou pote pou ou la ebyen vitelòm misye fete anivèsèl vwala vitelòm fete anivèsèl tou pre lakay ariel gwo mizik kan kout bal ap chante kidonk lapolis menm ap dòmi E chèf gang Vitelòm ap fete anivèsè medam e mesye ou pral sezi tande taktik izo itilize nan machin blende lapolis enben pou misye tal nan anivèsè chèf gang Vitelòm ki se alyel men kisa ki ayiti a jounen jodi a la a pou jwenn polisye pran machin blende e enstitisyon e polisyè lan epi pou mete bandi ladan al mete kay lòt bandi pou tèt al nan anivèsè men kisa ki ayiti a. Nou pral envite w tande koze k gen nan peyi sa medam e mesye ou sou TV lakay Haïti pwen kòm pa ezite abòne avèk nou sitou pataje video a kite yon kòmantè guys nap tounen. De mayo, twa mayo sou li. Misye genyen yon pantalon, de pantalon, yon bout chòt sou li. Li vin fè paspò Miragwàn, li avèk yon zèl sandal nan pye l. Kòman w rele chèf? M rele Mackinder Metellus. Nan ki zòn ou sòti ekzakteman? M sòti Koray Grandans. Kouri ak Grandans. Ak kiyès ou te gen randevou nan vil la? M gen randevou avèk Nativita Fremon. Kiyès ki Nativita Fremon an? Madan Delege Morel. Ok, mèsi. Gang vitelòm kap frape. Fòm retounen ak imaj nèg sa yo premye nom sa e ti kabi kriminèl pasel pa genyen ok. Nèg vitelòm nèg 400 mawozo. Poukisa tout kout bal sa yo tire lôt bò a? Premyèman vitelòm ap montre pwisans li Paske misye pwouve l se chèf, li se chèf, li nan pouvwa l, pèsòn pa ka fè l anyen, eben l kontinye ap frape. Nèg yo pete ba l, sou zòn Vieux Mitchell, sanble gen 2 vila lotbò a, nèg yo atake, e gen dife ki mete, ta sanble gen kay tout boule, gen machin, pa ekzanp gen yon polisye ki te fè yon videyo pou mwen, m wè gen machin ki boule, gen kay kap pran dife, gran jounen wi. Paske pa bliye m di w lendi a Vitelòm tap fete anivèsè l nan do akademi polis la, se m te di n sa? Misye ap selebre anivèsè l e lapolis te okouran. Sa di, menm yon cha te ka fon similak fon pase lòt bò a nan, bon, e pa bagay misye ap fè an kachèt non, gwo mizik anvayi Vitelòm ap fete anivèsè l, epi anyen pa rive l, e ben misye li pran kontwòl zòn nan. Pandan nèg yo ap atake Souvie Mitchell. Gen moun ki di bò kay Ariel, Ariel, li pa bò kay Ariel, men li pa twò lwen tou, e menm kote a. E pi e zanmi li ye tou, e zanmi yo ye, donk li ka fè sa l vle. E ben kote, mentenan, pandan nèg yo ap pete bal sou Vimichel, paralèlman, nèg yo ap pete bal sou anba tapaj. Pou ki sa? Selon enfòmasyon n genyen, Vitelòm bezwen plase yon chèf gang nan zòn ki tou prè Vòb la. Paske ta sanble lapolis gen lè gen yon mi ke yo te sanse monte nan zòn Tapaj la. Nèg ki nan baz Tapè yo, nèg yo gen difikilte pran machin pou travèse rivyè a. Kounye a Vitelòm bezwen pran tout kontwòl sa nèt Misye bezwen vin enstale yon chèf gang ankò e tou prè vòb la. Bon chacha depo pèpè a. E se yon nan rezon te fè gen tout kout bal sa ap tire. Sa vle di ke pandan bal ap tire sou Guy Mitchell, bal tap tire tou sou tapaj. Paske yo vle kraze mi ke la polis te tante mete bon ki mi. Son peyi difisil. Pandan map pale la mte lansel depi byen avan lemisyon men kiyes kap tande lèm lansel. Moun nan fòjak yo fon kou ta sanble ke sak rive. genyen kidnapè kal pran ou, kal kidnapè moun. E pi, ta sanble yo fon pote boure sou nèg yo, e gen youn nan bandi yo ki tonbe. Machin kraze, men moun zam rete, et cetera. Yo salanbe misye ak kout manchèt. Ebyen pande map pale la gen SOS kap lanse pou fò jak. Nèg ak zam deside pou yo atake fò jak. Ou wè ki pou vwa nèg yo gen kounye a. Bon. Son bagay ki plis ke konplike. Kom si dimansyon bandi ap pran nan peyi an la. M panse ke bagay sa li ale o dela de antantman nou kòm ayisyen, kòm sitwayen. Ankenn moun, pèsòn pa t janm imajine Ayiti nou an t ap rive nan nivo sa. E malerezman se la n rive. Sa di pandan kout bal ap tire nan Vivi Mitchell, Tapaj sou Tòsèl Pènye, paralèlman nèg ak zam Yo vle atake Fort Jacques moman nap pale la. Ganyen ki di, chak kote ou pase gon chèf gang ki ap kòmande, ebyen nèg yo deside kontinye frape, anpil kout bal kontinye ap tire, nèg yo deside pou yo pran, enben, yon pakèt zòn an otaj anba kontwòl chèf gang yo. Bon, pou konbyen tan n la? Onètman m pa ka di pou konbyen tan n la. Pa egzanp, gon polisye yè, ta sanble nan zòn Jerizalèm 7 konsa, sou li lavwa, yo pran 2 ti kouzen misye, yo tiye nèg yo, yo al pran yo, yo tiye yo, yo mete dife sou yo devan paran yo ap gade, menm ti zo, ti jèn sa yo ke paran yo pa ka menm jwenn pou ta antere ti rès la. Ou panse n ka fon peyi konsa? Mwen m pa di w, gon seri de nouvèl m fre, m pa bay yo sou Ayiti non. M tande nan lòt medya, men m pa bay yo. Paske yo tèlman stresan. Emisyon pa m nan m di w m tèlman gen pèsonaj k ap tande li. Ou konprann? Tankou m gen sè Odette, yon pakèt moun 80 zan, 100 tan, ou konprann, 104 ran, 75 an, kounye a ou panse m pral tonbe ba yo vye nouvèl pou fè yo pa viv lontan? Moun sa yo e benediksyon yo ye pou tete yo. Ah sè Leoni ba m pap priye pou tete. Sè nel tout moun ou pa di ou panse ke m pral ba yo vye nouvel la pou fè kè yo rete. Kite nou a vye nouvel nou yo. E son peyi konplike la sosyete. Sa vle di ke devan moun wi devan paran ba yo ni pran jèn yo touye yo boule yo pa gen problem. Paralèlman gon jèn polisye menm Se sa map gade, lè map gade ke la vi kek polisye, gon polisye t mouri wi. E gon polisye t mouri. Ou konn koman misye mouri? E pa bandi t tire l non. Map gade video misye la, dlo pres ret nan je m wi. Misye abite nan geto a. Map chache non misye. M poko ka jwenn vrè non misye men yon ti jenn, yon ti jenn gason. Misye tou ti piskèt. Misye mouri yè swa, ou konn sak touyel? Nan bwè tafya. Tafya la bwè. Tafya misye ap bwè. Misye telman sou. E pi lal domi sou on do kay. Yon nèg yon nan geto a yo e. e nan geto a. E ben, misye domi son do kay tou sou. E pi leve nan nwit pou l pipi. Pipi misye leve pou l al pipi e pi li bliye si e sou do kay la li e. E pi sak pase, piye misye pati sou do kay la l tonbe nan rigol sou tet. Misye tou tonbe l pa leve. Maten an bay bè de 2 3 zè di maten. Sa di jenn ti gason wi sou Dèlma 24 la yo di m sa pase. A, misye gaspiye lavi l. Sa di pandan w wè polisye nou pa genyen, genyen k lage yo nan Biden, genyen k pa la, ou konprann sa m di w? Alòske misye menm, l al bwè tafya, Li sou li dòmi anlè do kay la, li bliye se anlè l dòmi. Li leve pou l pipi epi lè l panse se, m pa konn kote l panse l prale epi pye misye tou chape epi se nan yon rigòl li tonbe blaw sou kou. Misye tou rete l pliye la atè a l mouri la nan kanal la. Bon, antouka, m poko gen non misye men, son triste nouvel kanmenm, malerezman. Pè a son nanm. Bondye beni m. Nèg sa yo tèlman fè kòb avè m tou. Tande koze, ok, an n gade y misye, bon an n pa gade misye men an n gade Bèlè. M pral montre w, jan m te di o depar, Ki sa k rive? Sa n ap gade sou ekran la sosyete, se Bèlè. Medya an liy sa tande koze, e yo te rann yo sou Bèlè, maten an. Neg yo al gade koman bèlè ap evolye. Banm di w yon ti bagay. Men koman bèlè depatcha. Men koman bèlè kraze. M pral fon ti pale ak moun bèlè. Dayè m panse ke m se youn nan premye moun ki te bay enfòmasyon, ki te di men sa k ap pase Bèlè. Premye jou gwo atak fèt sou Bèlè, anpil moun Bèlè yo dayè yo te wè sa, se cha pnh ki anvayi Bèlè. Dayè m te di, pou jan nèg yo kadriye Bèlè a, se pou la premye fwa lapolis ap mennen operasyon, sou bèlè pou l pran kontwòl bèlè konsa yon ti tan aprè m pral gen des enfòmasyon ki di ke paske a pati de nèg kap desann cha ou byen ki tou prè cha yo kap pete bal epi m vin rann mwen kont se pa sèlman la polis ajan pnh ki nan operasyon sa se te la polis melanje avèk nèg ba dèlma je 9 poul boukannen m te di sa isi a e pa sa paske mwen menm si m di n sa se enfòmasyon m ap bay m pa kòm sa pwoteje on kan m pa gen kan toro sa t sou ekran m pa konn si se non l bezwen ou fè it olye misye eksplike pwoblèm bèlè ap afwonte e s n ap gade bèlè la ki konplètman depatcha. Sa vle di ke olye misye ekspoze pwoblèm Bèlè, se pwoblèm tete l genyen. Paske pou misye fò m te di moun yo, non, moun Bèlè, se yon ekip inosan ak bib k ap priye, epi nèg Jenèf anvayi yo. Se pa sa listwa, fòk ou di verite. Si pa t gen nèg Bèlè ki te antre nan gang, ki te antre nan kidnaping, k ap tiye moun, pa t ap gen sa n ap peye jodi a sou Bèlè. E wè sa t rive Bèlè a, l ap rive nan plizyè lòt geto ankò. Se pa paske m s on pwofèt de malè non, se paske se sa reyalite an ye. Otan de fwa n ap pwoteje bandi, n ap sere pou bandi. M sonje gen yon lè m te gen yon zanmi, ki abite Bèlè. Epi lè m ap pale l, m ap di men, m pa konprann, m remake ke gen de bagay k ap fèt Bèlè, pa di m ke nèg Bèlè ba, e non, Bèlè pa gen gang, Bèlè se, se rezistans y ap fè, se militan. M di pa gen pwoblèm, se militan, n ap suiv. Kòm mwen menm, Bondye, lanati toujou ban m rezon sou blofè yo. Mwen d'une semaine m pral wè nèg bèlè kounya t soti ap fè video yo ap ekspoze zam yo genyen epi yo ap agrese poul boukannen krache dife a lepòk manilo sonsonn te la m di la men atansyon hein m di ke la pa gen kesyon nèg ak bib. La se nèg ka bon zam. E si misye pa yon blofe, fok li dako a lepok sa, ne yo tap goumen an fas poul boukannen, youn nan pi gwo alye yo te genyen, se te 400 mawozo. Se paske nou pa vle m di pèp la verite. Se verite n pa vle tande wi. Youn nan pi gwo alye Bèlè te gen nan epòk la, se te nèg 400 mawozo. Paske majorite gwo bandi Bèlè yo, genyen ki dezète, genyen ki fin mouri. Sèl grenn nèg ki rete kòm ansyen Bèlè, se Krèk Koko. Sa di, si depi lè Krèk Koko te enstale l la, Depi lè Dèdè vin la kap en kap antre izo m di w ke Dèdè ap fete anivèsè l izo kite vilaj li vin sou bèlè vin fete kay Dèdè sòlda misye an retour lapolis kwaze avèk nèg yo plizyè te tonbe pami yo yon jenn fanm m te pale n sou sa kote yo tap soti An komsi izo sou bèlè vin fete ak dèdè kiyès ki izo youn nan pi gwo kriminèl asasen kidnapè peyi a genyen epi se moun abib ki nan bèlè daprè nonm sa t sou ekran daprè misye se sèlman moun abib ki bèlè ou konn sa misye oze di misye di o se menm nèg je 9 yo ki fin kraze bèlè epi t banm enfòmasyon ou wè otan de fwa nap sere pou bandi nap pwoteje pou bandi nap toujou nan kriye. Paske nou menm popilasyon sivil la, si n pa t dakò nèg ak zam te pran Bèlè, ti kenpès, krèk koko, ti dèdè avèk akwolit li yo pa t ap vin pouri Bèlè. Platon Bèlè egzatteman se te yon platon de rezistans dan le ta. Te toujou gen kèk move je, men pa t nan dimansyon nèg yo ap fè l jodi a. Kounya pou nèg belè nan kidnape moun mwen menm pèsonèlman m viktim de belè wi mwen menm Theriel Thelus m viktim de belè nèg belè kidnape de pwòch mwen deja sa vle di ke si mwen menm mwen viktim de nèg belè t kidnape pwòch mwen deja ki voye nan baz izo ki voye nan baz ti lapli, pase mizè, maltrete, imilye, bat, etsetera, peye ranson, kounye a w panse m pral pwoteje gang ki nan Bèlè. M pa di tout moun se gang, men nou rekonèt chaje bandi nan Bèlè e se yo menm ki mete Bèlè kote l rive jodi a. Paske si yo pa t antre nan kidnape, menm polisye pa epanye, nou pa t ap rive la jodi a. Sa vle di ke se yon egzanp pou n bay. Son egzanp pou n trase nan popilasyon an. Depi nou remake gon move je nan mitan nou, fon jan avè l. Depi nou remake gon move je t vin nan mitan nou, fon jan ak li. Depi w aksepte l la l grandi, ou konplis ladan l. E se konsekans sa moun bèl ap peye jodi a. konsekans bè e dèdè krèk koko kempès epi ti nèg 90 yo ki vin divize avèk kempès men rezilta jodi a nap peye jodi a sispann kouvri pou gang on bandi ret on bandi on chèf gang ret on chèf gang paske esa ou konn sak ou knnen sak pase nan peyi a.